Bondye beni w deja mwen ap swete ou yon trè bon mwa de me jodi a se premye me mwen se zanmi w mwen se frè w adoratè Bertin Dorvilmar donk jan ou konnen li deja depi pli de plis ke anviron 6 a 9 mwa sou chanèl sa nou gen yon travay ke le senyè li konfye nou pou nou fè Se yon travay de tradiksyon de mizik Chant d'Espérance, donk kote ke chak premye nan mwa a e chak 15 nan mwa a nou pèmèt ke ou jwenn yon tradiksyon nan mizik nan Chant d'Espérance lan, mizik ki an fransè e ke nou tradui yo an kreyòl. Donk, jan mwen abitye di sa sou chèn sa deja, donk se yon travay ke le Senyè li menm li konfye nou, e nou toujou solisite sipò pa ou nan travay sa a pou ke nou kapab kontinye avanse. Donk, jodi a ki se premye me, nou gen randevou avèk ou pou nou prezante ou yon nouvèl mizik. Jodi a li patikilye, donk prezantasyon an li patikilye, nou ta sipoze kite jodi premye me a ekoule fas avèk difikilte ke n ap rankontre nan seyans yo men nou pa deside kite jou a pase inapèsi donk se pou rezon sa jodi a prezantasyon mizik li mizik ke nou dwe prezante yo pou jodi premye me a prezantasyon an ap enpe patikilye donk nou pral prezante yo mizik sa nou p ap genyen yon yon audio ki vrèman anrejistre nan studio nòmalman, men nap genyen li live jan ke mwen ap prezante nou jodi a. Donk mizik ke nou genyen pou nou prezante pou premye me, tradiksyon mizik jodi premye me a, li se le numéro 211 français chant d'espérance. Le numéro 211 français Chant d'Espérance. Si ou bien connaît Chant d'Espérance ou qui musique selon selon même 211 français Chant d'Espérance, travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduit à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur il nous garde et son bras toujours nous fortifie. Travaillons et luttons, travaillons et luttons. Soyons prêts et prions. Bientôt le Maître va venir. Deuxième couplet a dit, travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeons leurs regards angoissés. Pressons-les d'accepter Jésus leur délivrance. Troisième couplet a dit, travaillons et luttons, il nous appellent tous. Le champ nous est ouvert et la moisson est grande. Pour servir notre chef, ne pensons plus à nous. En avant vers le but, le maître le demande. Dernier couplet a dit Travaillons et luttons sans jamais nous lasser. De notre Rédempteur, élevons la bannière. Fidèle jusqu'au bout, Sachons perseverer. Le repos nous attend dans la pleine lumière. Sa a se tèks fransè a, tèks fransè a ke nou jwenn nan 211 fransè Chant d'Espérance. Donk, nou pral prezante ou rapidman fason ke le Seigneur li menm li te ede nou pou nou te tradui Nan kreyòl la nou di ann travay, ann batay, se zafè Bondye n ye. Ann mache nan chimen k ap mennen nou nan syèl la. Letènèl avèk nou, ann vanse san tranble. L ap ban n fòs sou wout la jouktan nou rive laba. Donk se fason sa ke nou tradui premye kouplè a. E refren an li di, An n travay, an n batay. An n travay, an n batay. An n priye san kanpe. Talè konsa Mèt la ap parèt. Talè konsa Mèt la ap parèt. Se refren an. Bon mesye chante premye kouplè a pou. Ann mache nan chimen k'ap mennen nou nan syèl la. Letènèl avèk nou, ann vanse san tranble. L'ap bann fòs sou wout la jouk tann rive laba. M'ap rechante premye kouplè a pou ou. Pou sa k ap soufri yo, sa k pèdi lwen Bondye, pou yo kapab jwenn lespwa. Ann al fè yo konnen Kris pran chay yo sou kwa a. Ann di yo aksepte Jezi pou yo ka sove. Sa se pawòl dezyèm kouple a. Nou te kontan pou nou te prezante w 2 premye kouplè nan mizik sa. Kòm jodi a li se premye me, donk nou pa t vle kite jou a li pase inapèsi, paske nou gen randevou avèk ou chak premye chak 15 nan mwa a pou nou prezante w yon nouvèl tradiksyon. Donk mizik 211 fransè Chant d'Espérance lan, Travail onze et du temps, se li menm ke nou t ap prezante w pou premye me sa. Donk nou pa t vle fè videyo a twò long, nou prezante w 2 premye kouplè yo. Esperan ke nan yon tan ki pa twò long, donk tout difikilte yo nap kapab surmonte yo e pou nou prezantew vèsyon konplèt mizik sa anrejistre nòmalman nan studio ki se le numero 211 fransè Chant d'espérance travaillons et luttons ke Bondye kapab beniw kòmanse aprann sè 2 premye kouplè epi Très bientôt le seigneur ap permet ke mwen prezante ou mizik la konplèteman. Se zanmi w, se frè w, adorateur Bertin Dorvilmore. Donk pa bliye siw poko abone avèk chèn YouTube sa, donk nou envite w kapab fè sa, e mwen envite w kapab mete men ansanm avèk nou osi nan travay sa ke le seigneur li konfye nou. Paske nou menm pou kont pa nou, nou pap kapab rive atenn objektif la. Men lè w mete men ansanm avèk nou, ou gade videyo yo, ou aprann mizik yo, ou beni avèk pèp Bondye a nan asanble kote ke ou pèsevere avèk yo, sa ap pèmèt ke travay a li avanse. Ou envite yon lòt moun pou rejwenn nou sou chèn nan, e konsa chak nouvèl tradiksyon ke nou pataje, Legliz Bondye a ap kapab okouran de yo. Donk ke Bondye kapab beni w e pèmèt ke ou rete nan prezans li. Se zanmi w se frè w, adoratè Bertin Dorvilmar. Rete beni.